Lidè Pitit Desalin, Moyiz Janchal, akonpanye de militan li yo, reprann mouvman mobilizasyon kont PM Ariel Henry, lavi chè, grangou ak ensekirite li di k ap vale tèren nan tout peyi a, patikilyèman nan depatman Latibonit ak nan zòn metwopolitèn nan. Fè yo gen nan kominikasyon, an politik yo pa ka kraze mouvman sa a. Se moman an ki rive pou Ayiti libere. Ou wè, y ap poze aksyon, yo voye chèche nou, yo voye chèche nou, yo voye chèche nou. Mobilizasyon pa kanpe. Jodi an, lè k ap anonse lakoulè pou 7 fevriye k ap vini la a. Gwo peyi yo, gouvènman defakto, demisyonè, yo mèt tann. Jodi an, pèp ayisyen an, mobilizasyon an pa kanpe. Jodi an. Se yon leson nou ba yo. Pa atake ti machann, pa atake moun ki gen ti antrepriz yo. Men, mesye boujwa yo, toutan ou pa tande rezon, nou pap janm sispann atake yo. Pèp Ayisyen, mobilizasyon an pral reprann e m mande tout moun mete fanm sou yo, mete gason sou yo, paske se pa nou k vle goumen non, se paske gwo peyi yo pa tande rezon, se paske. mesye boujwa pa tande rezon, alòske mesye boujwa yo, yo sot mande padon, yo di yo fè nou tò, yo rekonèt tò yo, poutan kredi a toujou nan men yo, poutan dola a toujou nan men yo, poutan lavi chè a toujou kenbe, y ap fè nou pase tray. Toutan yo pa kanpe nan sa y ap fè nou, nou p ap kanpe. Nou swete tout sektè yo fè demach pou nou kapab jwenn yon solisyon. pou n kapab retire peyi a nan sa l ye la a. Pèp ayisyen, lòt jou nou siyen yon nòt m tande gen pale yon seri de moun ki se esklav mantal, ki se esklav domèstik, esklav a talan. Pèp ayisyen, nou konnen lekòl nou gen an se yon lekòl ki enstwi nou, ki montre nou ekri papa manman, ki montre nou konte 1, 2, 3, 4 men ki pa edike nou. Jodi an, gen yon seri de jounalis. ki panse yo ka jwe nan tèt pèp ayisyen an nou pap kapab paske pèp ayisyen konprann anpil bagay jodi a pèp ayisyen tande byen lè gon nòt kap sòti kèlkeswa moun nan yon nòt ki di yo konstate gen polis ki mouri yon nòt ki di yo konstate Ariel nan mawon li paka tounen nan primati ankò yon nòt ki di ayisyen yo. ap fin mouri. Nòt sa a, nenpòt ki moun gen dwa siyen l wi. Men, yon nòt ki siyen ki fè yon konsta, se pa yon alyans politik, bann enbesil. Yon alyans politik, li kapab gen plizyè dimansyon. Yon alyans politik, li kapab yon alyans konjonktirèl, li kapab yon alyans òganik, li kapab yon alyans ideyolojik. Jodi a, pou m fè alyans avèk yon moun, fò nou gen menm ideyoloji, fò nou gen menm diskou. Ap gen anpil moun. Ki se lòt la? Nou pa gen menm ideyoloji avè yo, nou pa gen menm diskou avèk yo, nou pa gen menm konpòteman avèk yo. Ebyen, pou Ayiti, nou menm, toutan gen fòm de bagay sa yo ki vini, n ap siyen l. Lè w siyen nòt sa a, sa pa retire anyen nan ou. Kòman fè vodouyizan yo konn siyen nòt ansanm avèk kretyen yo, toutan m tande Batis avèk mesye vodou yo siyen nòt ansanm? Toutan m tande Etazini avèk Kiba siyen nòt ansanm. M sonje lè te gen tranblemanndetè 2010 lan, yo t ap konekte lajan pou Ayiti, te gen yon nòt ki t ap soti nan Nasyonzini, m wè, kote yo t ap envite tout moun vin bay lajan, m wè Kiba te siyen, Etazini te siyen nan moman katastwòf 2010 lan. Ebyen, jodi an, èske Avatar lan k ap travay pou gouvèneman, pou laboujwazi, pou anbasad yo? Atansyon! Pèp la idantifye w pou nou. Idantifye w pou nou. Jodi an m fyè de moun nan Nò, m fyè de moun Okap, m fyè depi nan jèn yo rive nan notab yo. Se yon reyèl plèzi pou m te prezante maten an. Non sèlman pou m te remèsye yo, pou m te remèsye tou laprès e pou m te remèsye nou tout ki la, ki te nan lari ansanm avèk nou. Kenbe pa lage, nou p ap kanpe nan wout. Yeah! Nou fè l de moun kanpe! Paske yo te konnen tout mobilizasyon ta pral kraze. Ebyen nou te di yo, jou fèk bra tonbe nan dlo, se pa jou l plonje. Ayiti kenbe! Sèt fwa si, yo pa konn sa pou yo fè avè nou. Toutan yo pa bouke, nou p ap las. E m tande yo di apre yo fin di nou vini lakay yo, m tande Fon Monetè Entènasyonal bay gouvènman an san konbyen milyon dola wi. San konbyen milyon dola pou yo pase lakay ou yo ba w ti kòb. Bagay sa ka kraze mobilizasyon an. Li pa ka kraze l non. Se Ayisyen yo menm ki konsyan de sitiyasyon yo di jodi a leve kanpe wi. Mèsi lemond ki kanpe avè nou. Jodi a nou pa nan batay pou kò nou pèp Ayisyen. Jounalis yo mèsi anpil. Se koze dola. Mobilizasyon k ap fèt la pou kisa l ap fèt? Se pou dola menm wi. E poutan bagay dola. Avanse ak tande se devan bank yo nou pale menm wi Avanse mwen nan lari nou pale tande pa devan bank yo menm E mwen menm m pa pote poket mwen pral devan bank yo Tou nan tout peyi sa yo konpa avè nou Fò n pwofite mobilize pou Ayiti libere Jodi an Etazini kapab itilize tout gwo ekspè yo genyen Ekspè an kominikasyon politik Ekspè an politik, ekspè an kominikasyon tou kout, ekspè an strateji politik, li pap ka genyen batay sa mwen ki deklenche nan peyi Dayiti la jodi a. Sa pou yo konnen, son lòt pèp ki la. Kèlkeswa timoun jodi a ki fèt anndan peyi an, yo konn sa k byen, yo konn sa k mal tande. Tèlman nou ba pèp la kou, pèp la vin dekouvri nou, menm manti nou pa ka bay pèp ayisyen ankò. Jodi a, fòk Etazini konnen, Yo gen gwo laboratwa nan anbasad yo. Yo gen gwo laboratwa anndan ministè yo. Nou menm, se kèk ti laboratwa nou gen anba kay tòl n ap itilize ki nou met entènèt sèlman wi, avèk jèn yo ki gen yon telefòn nan men yo epi y ap fè travay la. Malgre tou, yo pa ka bat nou paske pèp ayisyen konprann anpil bagay. Anpil moun te panse. Depi etazini te di vini lakay li mobilize sa ta pral kraze ebyen byen konte mal kalkile paske yè lemond antye t tranble pou sa lenò le kap fè yè nan peyi an yè nou wè volim moun ki soti nan lari an alòs yo te di depi Biden pran desizyon an se fini moun ki kapab ale nou mèt ale nou mèt ale nou mèt ale. Se pap fòt nou, nou nan grangou nou nan mizè e si fanmi nou voye chèche nou, nou paka pa ale men nou ka prete yo ouvri je nou defann peyi a sa ki pale yo konnen nou gen peyi dayiti poun defann kelkeswa kote nou ye nou genyen lide al desalinyen an poun defann kelkeswa kote nou ye men map di pèp ayisyen yon bagay m te di sa avan yè map repete l ankò. Pèp Ayisyen, jèn elèv nou yo, etidyan nou yo, sa k fin inivèsite yo, pa gen travay pou yo non. An! N ap rete toutan pou n al Sendomeng, pou n al Tiki al pase tray, lè n rive premann yon pòm pa jou, al netwaye twalèt, al seke pou yo. Nou gen yon peyi ki rele nou Chame Chame Tristan. Tande pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen, men sa n bezwen! M ap repete l pou konpè yo tande ankò, se pa manje nou bezwen sèlman. Nou bezwen inivèsite nan chak depatman yo. Nou bezwen lekòl pwofesyonèl nan chak awondisman, nan chak komin yo. Nou bezwen lekòl primè nan chak seksyon kominal yo. Nou bezwen tounen avèk wèch pou n fè sit nan nò, santral Jean Desalin nan sid, Dabòn, Nan Leogane, nou bezwen tren, nou bezwen wout, nou bezwen pwodiksyon nasyonal, nou bezwen sante e nou bezwen sekirite nan peyi nou. Se pawòl sa nou menm n ap pale Pitit Desalin yo. Pitit Desalin yo, jodi an, lapli pa tonbe, moun yo gen difikilte pou yo benyen. Tèlman yo nan mizè, yo pa ka achte dlo. Ebyen, ou jwenn moun k ap fè ti biznis, yo depoze kòb yo labank, lè yo chèche labank di pa gen lajan. Olye yo di nou pa gen lajan, yo di nou pa gen siyal. Lè yo di nou pa gen siyal, lè yo di nou sistèm nan tonbe, manti, se vòlè yo vòlè lajan nou an pou yo fè biznis avè l, pou yo bay gouvènman lajan an. Ebyen, jodi an, m prezante devan laprès. pou m di yo revandikasyon nou yo poko satisfè. Jiska prezan nou mande lè yo voye dola ban nou se pou bank yo ban nou dola nou. E pa sa? Nou mande lè bank yo ap pran dola nou. Nou bezwen dola non se pou yo ban nou dola non nou bezwen pou dola bese mwens ke 100 goud nou bezwen sekirite nou bezwen stabilite nou bezwen lapè e nou bezwen demokrasi jodi an kouman w fè pou gwo peyi yo enpoze yon endividi ki rele Ariel Henry nan tèt peyi nou. Yon endividi ki pa ka pote solisyon a pwoblèm ki la a, li pa ka rezoud pwoblèm ensekirite, li pa ka òganize peyi an pou peyi an gen lapè, pou gen eleksyon ki fèt ladan an. Nan sans sa a, menm gaz nou pa ka jwenn nan ponp, ebyen, nou pa ka jwenn ponp, nou pa ka jwenn gaz nan ponp, nou pa ka jwenn sekirite, ebyen kisa nou di? Nou mande depa Ariel Henry san kondisyon, e kounyè a, yon Ariel Henry ki anpeche, se pa lèt a tonbe. Primati kraze e nou tout la rezidans vakabon Ariel la yo sakajel sa vle di li pa gen otorite nan mitan peyi a li pa gen otorite devan pèp ayisyen an yon moun ki dekriye konsa li pa ka oze rete devan pèp ayisyen an toujou se sak fè yè mobilizasyon kòmanse mobilizasyon kòmanse pou plizyè rezon paske. Menm lè polisye konn atake nou fò, se pa toutan laverite. Ebyen, se vre yo fè nou mal, men nou pa ka dakò pou y ap tiye yo konsa tankou chyen non, nou pa dakò sa. Ebyen, nou mande jistis pou yo. Dezyèmman, nou kontinye mobilize jiskaske nou jwenn depa Ariel san kondisyon nan lòt peyi a. E, avan 7 fevriye, mobilizasyon yo pral kontinye avan. pandan e aprè 7 fevriye. Sèl bagay, menm nan peyi gen lagè, lekòl pa fèmen, se pou timoun yo kontinye ale lekòl. Se sa m vin di la jodi a. E timoun yo, m te vrèman kontan lè n te pase yè, m te wè ki akèy tout lekòl yo te bay manifestan yo. M vin la a. Pou nou di lemonn 6, 7, 8, 9 tout Ariel pale toutan gwo boujwa yo pa tande rezon toutan loksidan pa tande rezon nou pap janm kite yo gen somèy nan zye yo ebyen wap manje ou alèz epi nou menm gang wap tiye nou menm dlo nou paka achte pou nou sèvi lakay nou pèp ayisyen. Nou bay konbyen kob on ti mamit diri vann? Nou bay konbyen kob on ti mamit pan vann? E chak je mete sou yo? Nou pa se ti ap tiye nou? Ebyen, nan sans sa a, maten an, m prezante devan laprès, aprè yo fin fè gwo aksyon sa yè nan nò peyi an, kòm Le Nord. Se la batay pou revolisyon te fèt e, batay ki te gen nan Nò a, li te gen yon retonbe nasyonal. M te kontan gen lòt depatman ki te leve kanpe tou yè. Enben, nan jou k ap vini yo, se tout depatman ki pou leve kanpe. Kidonk, lè 7, Pòtoprens pral leve kanpe nan tout dimansyon l. Lè 7. Ke le Nò, tout depatman yo nèt, ke Plato Santral, ke Nòdès, Nòdwès, ke Latibonit, ke tout depatman yo, Grandans, Sidès, Sid, Nip, tout pral leve kanpe. E, patikilyèman, nan Lwès lan, leve kanpe an, li pral jeneralize. E nou menm, nou mande polisyè yo ki viktim, ki te leve kanpe, si nou gen malè Nou antre lakay nou, Ariel pral tye nou tout. Yo pral idantifye nou, se konnen pral tye nou. Ou wè yo voye nou al goumen avèk moun ki gen zam pou yo tye nou sou fason pou Ariel di men ap tye polis pou yo voye twoup nan peyi an. Ebyen fò Ariel konnen se pa sèlman li kap mennen batay la pou tye pèp ayisyen an. Nou, nou pap mennen batay pou nou tye pèp ayisyen an men nap defann pèp la. E nan sans sa a, nou pitit Desalin yo, Nou, pèp ayisyen an, n ap mennen yon batay ekonomik, pase nou anfas bank yo, n ap mennen yon batay diplomatik, pase nou p ap kite gwo peyi ki vle yo, avèk Ariel Henry, avèk laboujwazi ayisyèn, pou yo pran twoup vini nan peyi an. N ap mennen yon batay diplomatik avèk yo nan Konsèy Sekirite a. Lontan lontan, Ayiti te pou kò l. Jodi a, lemonn kanpe avè nou. Se sa k fè, peyi ki kanpe avè nou yo, nou di bwavo pou yo. Sak kap atake nou yo nou di vouzan pou yo e pa sa vouzan pou yo pèp ayisyen m vin pale maten an se pou m alète peyi an sou katastrof kap vini sou nou si n pa leve kanpe grangou pral tiye nou e nou pa vle mouri avèk grangou mete gason sou nou mete fanm sou nou pou nou kanpe m vin anonse la koulè kidonk depi m fin pale la mobilizasyon yo pral kòmanse nan 4 kwen peyi a sèl bagay. Pa atake ti malere sel bagay pa atake moun klas mwayèn yo sanble nou yo pap tankou nou sel bagay pa atake elèv lekòl pa atake etidyan pa atake ti ma. Mwen menm m vle m di nou sa byen pwofàn trè byento pèp la pral lakay ou pèp la pral lakay ou pral chache vanjans polisye pou ou yo senatè Wi Latòti map di w sa ankò pèp la pral lakay ou pa dòmi non. Men kite jwè klè. Pèp la pral tcheke w. Paske kò polisye yo pap fini konsa. E yo Ou konn di se yo menm menm kap finanse nèg yo zam nan Latibonit. E m konn se yo menm ki chèf gang nan Latibonit. Ou menm Agrofan. Nan tande pou n kraze Latibonit. Pou fè fon pou fè milyon. N ap vini tande. Nou pap dòmi. Nou pap dòmi. Latibonit pat konn gen batay avèk zam ladan. Se ti manchèt ki te konn rale. Lè w ap fè kanpay pou Mateli. Ou ame tout nèg nan Latibonit pou goumen kont Mateli.